Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon eske tout bagay anfòm menm si moralman nou menm nou pa fin trò anfòm men ekoute fòk nou la fòk nou fè tout sa n kapab pou n remonte moral nou pou nou kapab ba ou plezi Se tankou jan chante Baky an di an, yon mizisyen, yon chantè, lè l ap chante li bay anpil moun plezi, men ekoute nou pa konnen ki kantite pwoblèm l ap fè fas, ki kantite annui, ki kantite sousi ke li genyen dan lavi. Etan done ke nou menm nou la pou nou kapab pote enfòmasyon ba ou, ben nou fè yon maksimòm defò pou nou kapab prezan. Ale se pati! Bandi ki yo menm fè pati gang krache dife daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, asasine epi boule kò polisye Stevenson Louis nan jounen madi 20 desanm 2022 an, sa se pase o centre vil de Pòtoprens. Enfòmasyon ki konfime pa bò kote kowòdonatè sendika nasyonal polisye ayisyen, Synapoha, Lyonel Lazarre Daprè Lyonel Lazarre, zak sa li fèt nan moman kote polisye Stevenson Louis t ap sòti chanje chèk li nan Bank Repiblik Dayiti nan ri Pavi. Mesye sa yo ki gen gwo zam nan men yo, yo aji san krent, bandi yo ale jiska kalsine kò viktim nan, sa vle di mete dife sou li, daprè sendikalis lan. Stevenson Louis se dezyèm polisye ki mouri an mwan de 48 è nan peyi Dayiti. Lavèy, polisye Goving Roulx pèdi lavi li anba bal bandi nan Dèlma 31. De dènye ka sa yo pote a 54 kantite ajan pnh ki asasine pandan ane 2022 an. Ann fè yon ti kalkil, pandan sèlman lane 2022, ebyen genyen 54 polisye ki asasine pa de gang zame. Kounye a la, grenn kesyon ke chak grenn moun ka poze tèt yo, poukisa de polisye wè ke bandi ame ap touye frè dam yo konsa men yo menm yo pa gen le chwa yo oblije kolabore ak bandi ame men an nou eseye di pou ki sa gen anpil rezon ki esplike sa premye rezon nou ta kapab evoke se pou sekirite yo paske si yon polisye ap frekante anba la vil ebyen li yon ti jan pè li di ben ekoute banm kolabore avèk krache dife Banm kolabore avèk vilaj de Dye pou ma sekirite pèsonèl. Men li tap mye pou ta kite la polis lan olye pou ta antre nan lojik sa yo. Dezyèm bagay ke nou kapab evoke, pa sèlman sou sekirite an, pou sekirite pèsonèl moun sa a, men li ta kapab tou Yon mwayen pou w fè de twa goud anplis. Paske nan lapolis lan yo pa peye. Men si w ap kolabore avèk yon bandi, ou mye reminere. Se sa k fè mwen m di ke lapolis fòk li gade bagay yo yon lòt jan. Paske modèl tretman y ap bay polisye yo, ebyen m panse ke nou tou di nèg yo, mesye, ba ekoute. Gen gang, nou kapab al nan gang. Men, jiskaprezan fò n bat bravo lakontantman pou yon seri de polisye ki pa vle antre nan lojik gang nan. Wi, paske gen anpil polisye ki di yo menm jou pou yo ta antre nan gang, yo ta prefere mouri. Bòn nòt. E se ki desid pou ale nan gang. Kolabore avèk gang? Ben, se domaj. Lòt enfo nou pote pou ou a 22 zan, li deja pase nan 2 gwoup gang. Lapolis Nasyonal Dayiti mete men nan kòlèt yon sèten de Salomon Jackson alyas Guito nan zòn Kafou Pèy. Se nan vale Lartibonit. Nou konnen vale a fè fas ak anpil pwoblèm sitou gang yo ki ap renye an mèt nan departeman sila. Aje de 22 zan. Jenn gason sa a, se moun nan popilasyon an ki denonse li e ki prezante li kòm yon nouvo rekri nan gang Savyen k ap simen latèrè nan vale a. Enfòmasyon ki konfime pa bò kote endividi a li menm ki pase ozave nan kad entèwogasyon anketè sèvis departemantal polis jidisyè, SDPJ, nan komisarya Senmak. Daprè lapolis, prezime malfetè lan avwe. Li se yon ansyen manm gang Gran Ravin ki resaman entegre gang Savyen an nan ran sòlda. Apre arestasyon li, Salomon Jackenson, padon, m te di Jackson talè an, li plase an gadavi pousuit de dwa, daprè sa lapolis Latibonit fè konnen e lapolis ki di li detèmine pou kapab ratibwaze gang yo. Se pa ankò fasil. Nou prale an Repiblik Dominikèn. Depòtasyon masiv Ayisyen yo. Bagay la rèd an Repiblik Dominikèn. Paske ou kab tande kèlke jou, ou pa gen twòp detay sou sa kap pase. E ou ka di tèt ou ke sanble ke otorite Dominikèn yo fè yon ti kanpe sou depòtasyon masiv la. Non! yo pa kanpe. Anpil Ayisyen ki yo menm kite lakay yo pou al chache lavi miyò an Repiblik Dominikèn, arive laba se le cauchemar. Yè swa, mwen ap pale ak yon tip, ebyen li di m ke se degaje l ap degaje l la pou kapab rantre an Ayiti, paske bagay yo rèd lotbò a pou Ayisyen. Menm lè anpil Ayisyen yo tankou yon boutèy lotbò a yo vrèman vid, men ekoute yo pè. E paske imedyatman otorite yo pran ou, ebyen m ta kapab di ou pase tout peripesi ki genyen. Yo mete w nan machin, defwa ou fè 3, 4 jou, fèmen yon kote, y ap mal sèvi avè w, epi apre yo voye w nan peyi Dayiti. Se sa l pwoblèm. E m ap gade gen yon sitwayen ki voye yon mesaj ban mwen, kote ke yon dominikèn touye 2 Ayisyen paske li te nan kont ak manman timoun nan. Li fin touye manman timoun nan pandan timoun nan ap rele anmre. Li plante yon kouto nan lestomak timoun nan. Kèl orè! Kèl orè! Sa vle di Ayisyen pap janm viv byen. Men ekoute, se paske nou pa gen peyi. Mwen toujou di sa. M pap janm kritike otorite dominikèn yo ankò. Nou pa gen peyi paske lè moun nan gen peyi l li ka fè sa l vle. Li gen dwa di ankenn nasyon pap rantre nan peyi l. Men nou menm ki sa nou fè an retou? Ryen. Imajine gade yon ti fontyè la nou te fèmen ebyen yo tèlman bay presyon yo tèlman ofri nou lajan. ebyen nou deside al relouvri fwontyè sila. Sa vle di, dinyite nou, n ap mache sou li, n ap pile l, nou pa reprezante anyen ankò. Sa Ayisyen ap pase an Repiblik Dominikèn, m ta kapab di se yon bagay ou pa kapab dekri. Li grav. Sa ou tande yo, ou tande yo, men gen anpil bagay k ap pase ou pa tande. E jounen jodi a la a, fò m di nou ke m gen yon Ayisyen ki li menm, yo depòte Men li bò fontyè la la a. Li pa menm gen sandal pou l mete. L pale avèk mwen a plizyè repriz pou l di m ke RL prod, ki sa w kapab fè pou mwen nan sans sa paske menm sandal m pa genyen pou m ta vini lakay mwen. E ayisyen m t ap pale avèk li yè lan li di m li menm li te mèt jwenn 50 dola kòb machin nan sèlman l ap rantre lakay li paske ke l on vèy ou non menm lè lakay gen bandi men omwen li va mache nan lari. Kite m di nou byen mesye. Ayiti se pa nou. Li pa pou lòt moun. Mesaj sa se pou bandi yo. Ayiti pa gen lòt moun. Se pou Ayisyen ke li ye. Mesye bandi yo, ban m di nou bagay mesye. Tanpri. Fè yon jès non pou fen dane a. Bay pèp la yon kado nou pou fen dane a. Vitelòm, malgre tout sa nou fè. Lanmò san jou malgre tout sa nou fè. Nèg je pèp, nèg je nèf, malgre tout sa nou fè. Bay pèp la yon chans non pou fen dane a mesye. Tanpri mesye. Kite Bondye pale nan kè nou non. An nou di pito n ap itilize zam nou an pou nou defann enterè popilasyon an. Li t ap pi bon wi mesye. Bagay yo grav, yo pa ka kontinye konsa. Dènyèman la m ap pale avèk yon zanmi, li di m l ap pase nan zòn Kanaran an, genyen de twa nèg ki arete l. Nèg yo di l o nèg kibò w ye? Misye di mesye, se sou tè a m fèt. M pa an Repiblik Dominikèn. Se nou menm ki Ayisyen parèy mwen. Misye di men kat mwen, m son Ayisyen menm jan avè nou. Sa vle di m ka mache tout kote. Se nou menm ki chèf mwen. Se konsa l di, paske nèg yo se ak gwo zam yo nan men. Li di se nou menm ki chèf mwen. Bon, si m wè nou m pa ka alèz, ak kiyès m pral alèz? M ka alèz avèk Dominiken? Èske m kapab alèz avèk Dominiken? Nou konnen sa Dominiken ap fè Ayisyen. M pa ka alèz avèk Dominiken. Men si m nan peyi m nan m pa ka mache mesye. Li p ap bon. Èske nou konprann donk? Se sa k fè nan sans sa mwen mande chak grenn ayisyen tanpri nèg ki gen zam nan men yo fon bagay pou fen dane a fè kè moun kontan pou fen dane a otorite yo mèt pa fè anyen men nou menm si n ta fè jès sa pou n libere yon seri de zòn ebyen li tap bon anpil pa kite se popilasyon an ki revòlte kontre nou paske le jou ou pèp sa li revòlte n ta kapab di bagay yo ap rèd. Paske pèp la se yon mouton li ye, men pa janm kite mouton fache. Eske nou konprann sa m di nou an? Pandan n ap pale de Repiblik Dominikèn, fò n di ke gad kòt ameriken refoule jounen 20 desanm 2022 an nan vil Okap, san di rapatriye ayisyen pami yo 82 gason, 22 fanm ak 6 timoun. Nan nòdwès peyi a, sou zile Latòti, gadkot yo vin kenbe rapatriye yo 24 è aprè. Rapatriye yo eksplike se lamizè, grangou, ensekirite ki fè yo kite peyi a. Si n te gen peyi, volim mizè sa n pase la, nou pa t ap pase l. Kote n debake? Kote n debake? Latòti. Depi ki jou? Konbyen jou n pase sou lanmè? Si w ta twouve e tounen fè menm eksperyans sa, w ap kite peyi a? Li pap fasil, li pap fasil. Li pap fasil. M gen dwa kite l wi, se pa nan kondisyon sa. Se pa nan kondisyon sa. Ki mesaj pou yon moun ki anvi kite peyi a oubyen ki ap gade l? Bon, mesaj m ta anvi bay pou yon moun ki anvi kite peyi a, peyi a pa bon, tout moun anvi kite l. Pa gen manje, lavi chè, ensekirite, tout moun anvi kite. Men nan kondisyon m sot pase a la, m pa bay moun kouraj, se la pou w pase. E pou otorite yo, yon mesaj pou lidè yo. Ah nèg sa yo m pap pale avèw nèg sa yo trò sal nèg sa yo trò sal yon pakèt fatra nèg sa yo ye. Pèp 7 jou nan dlo menn ou pa wè atè menm bon ke lavi menn. E kisa ki pouse Prezidan nou an menm notabman kite peyi a? Bon premyeman sa pouse nou kite peyi nou an paske. Se kanpe pou goumen lakay ou pou fè leta nan peyi w rèspèkte w ba w rèspèkte dwa w, ba w dwa travay. Se pa leve kite peyi a al nan lòt peyi. Se kanpe goumen lakay ou pou fè leta peyi w rèspèkte dwa w. Dwa moun se pou w travay pou w ka manje. Rapatriye w te jwenn yon pla manje ak yon frè transpò 7 mil 500 goud pou yo kapab tounen lakay yo. Nou sòm an desanm se prèske fen ane a e. Piske jodi a se 21, si n ap konte sou dwèt nou, pa rete anpil. Men aktivite yo, yo mache o ralanti o nivo de centre ville de Port-au-Prince. Quelques images pour vous. Fedane, m pa konn sa k fèt la non. Sa k fè m pa ka di m pa wè fèt la, Bondye fè m gras. M pa malad, m pa mouri, mwen gen 2 timoun, mwen wè yo la, men apre sa mwen a fè fèt la mwen m pa konnen yo. Menm jan ak anpil lòt ane ki pase yo, fèt Nwèl ane 2022 sila a poko klè ditou pou anpil machann ki ap evolye nan sektè enfòmèl la. Sitiyasyon sa a se konsekans lavi chè ak ensekirite ki ap vale teren nan sosyete a depi plizyè lane. Pagn fèt, pagn fèt, pagn fèt e mizè k genyen, mizè. 20 dola glòs sid, mamit diri 400 dola. Mamit pwa 800 dola. Peyi map viv. Se boujwa kap piyem. Pa gan nwèl si eta poul t bon anel ay ay ariel kraze peyi a nan menw l kraze fèt nwèl nan menw gan nwèl jodia konbyen desanm nan yon peyi ou nan lari yo pa janm machande w yo pa janm vow wa demen w pandy yo pa gen anyen w pa ka achte w pa ka vann w pa ka anyen pa gen lajan pa gen yon goud nan menw ariel kraze peyi a pa gen lajan. Kounya sak vin pi mal ankò li moute gaz, pa gen anyn k serye nan peyi a, li moute gaz, li moute tout bagay. Pa gen fèt ane sa. Sak pase? Ariel lage nou bay zenglendo bay mesye yo. Nan nò paka voye manje. Se nan sezon sa se sezon gen anpil manje konnen se sezon kè kontan. Amoni gen kè kontan men yo bloke yo nan sid yo bloke yo nan nò. Genlè menm nan lwès menm yo bloke. Pwodui forè jan moun renmen pwodui forè yo paka rantre. Joumou pa ka vin vann, pwa kongo pa ka vin vann, yanm pa ka vin vann. Pa gen desanm non. Kòm non desanm nan pote, ou wè gen non desanm men pa gen desanm. Ensekite a twòp pou nou. Kidnapin nan fin anraje nan bouda nou nan peyi a. E sa pou wè. Anba wè fèt nwèl, genlè tonton nwèl pap vini. Tonton nwèl genlè bloke l pap vini vay m pa wè anyen menm. Ap pwonmennen ak ti grenn bagay la nan lari a nou pa ka vann li. Pa gen lavant e tout bagay chè. Gen de lè nou vin la, jan nou vini an e konsa nou tounen. Pa gen afè menm, grangou k ap touye nou. Se grangou k ap pote nou ale nou peyi. M pa wè fèt la cheri. M pa wè fèt paske ou konn wè konn gen ti aktivite, ou konn wè machann yo konn ap monte ofri nou ti bagay, ou konn wè ti abdenwèl, ou pa wè anyen. Sa vle di nou pa konn kòman fèt la ap pase. Sila yo ki denonse pouvwa an plas la yo di ki pa aji nan enterè yo lage espwa yo sou kont Jezi bon. Espwa m se nan men Bondye. Map tann Bondye di yon mo pou peyi a, peyi a paka ret konsa. Enben, kòm si se kòm se pou Bondye k konn fè tout mirak, Bondye ap ale nan kè mechan yo pou al kalme bandi yo fè ban nou souf. Pa gen pèsòn moun ki ka rezoud pwoblèm peyi sa, sèl Jezi ki ka rezoud li. Nap komanse remèsye anpil moun ki yo menm voye ti kichòy pou lòt ayisyen ki nan difikilte, moun ki gen anpil pwoblèm. Donk nou menm nou la pou n kapab sèvi de lyezon pou n kapab fè ti kichòy sa yo rive. Paske jan nou toujou di, pipi krapo ranfòse larivyè. Moun ki nan difikilte. 2 kwa a manje se pa bokou paske li toujou bon pou ta moutre moun nan kòman pou l peche men Ayiti pa bay opòtinite sila si m te kapab moutre dè milye de moun kòman pou yo peche m t ap kapab fè sa men malerezman m pa gen kapasite sa leta il fò fè kèlke choz nou nan fen ane a m pral fon seri de emisyon Site Solèy, konsènan Site Solèy, konsènan Vilaj de Dye, konsènan Gran Ravin, konsènan anpil geto nan kapital la, e menm lè zòn de pwovens, nan pwen ke sitiyasyon an pa kab kontinye konsa, fòk otorite yo di yon